Alelouya! Kriye dife! Yes! Se konsa sa ye nan Delma 33. Ouvri lespri, ouvri kè. Mezanmi pral gen grisman dan, pral gen rele, pral gen kriye. Louya! Avanse! Avanse! Avanse! Fire dife! Oh oh! Pran chita! Bondye beni w! Moun kan dife pa frèt konsa! Fire dife! Oh oh! Pran chita! Ou poko bon! Bondye beni w! Fire! Yes, nap kontinye mete nan dife. Pawòl Bondye di nou, lè Kris prèt poul vini. Alelouya! Lanmou va refwadi. Yes, yon fen de netwayaj, yon fen de jijman. 28 reveyon nou a la gloire de Dieu. 28 kreyòl, reveyon nou.